Jodi a la, medam e mesye, chèf gang Izo fè yon gwo deklarasyon, chèf gang Izo ki li menm konfime. Li pa bandi ankò, li pa kenbe zam, li pa nan kidnapin, li pa nan vòlò, kidonk Izo la, misye fè konnen se atis li ye. Sa vle di, si w ta tande yo kidnape w, selon sa Izo di, donk se pa li. Paske nan moman an la a, se mizik l ap fè, se fan li yo l ap bay bèl rap. Se sa Izo, chèf gang lan, li menm li fè konnen. Enben nan videyo sa a, nou pral fè w tande deklarasyon Izo Enben ki li menm tou t ap plenyen sou salte ki gen nan Matisan. Bon, si gen salte nan Matisan, ki moun ki koz? Men se ou menm paske se ou k bloke l, Leta pa ka pase, pa ka fè anyen, menm lapolis pa ka touche Matisan. Men se nòmal, ou menm ki di se ou k mèt Matisan, ou pa p netwaye l. Enben medam e mesye, nou pral fò tande Izo. Enben ki li menm t ap pale, ok nan ti bout odyo sa nou pote pou ou la a. Ou menm, w a kite kòmantè ou anba videyo a pou w di nou èske vrèman Izo. pral depoze zam pou lal fè mizik sèlman e lèl fè mizik sa yo ki radyo kap pase yo eske se medya kel genyen yo paske gen anpil medya ou wè anlin la donk se medya izo yo ye enben medam e mesye nou pral fò tande koze lòt enfòmasyon nou pote pou ou vitelòm aprè lapolis fin atakel aprè lapolis fin kase tout dan nan bouch vitelòm Enben Vitelòm la a, misye anvayi Petyonvil, anviwon 4 a 6 moun deja pèdi lavi yo ok nan Petyonvil e tout enfòmasyon sa yo nou pote pou ou nan videyo sa, kite kòmantè ou anba videyo a e sitou kite yon like e pa bliye abòne avèk nou, ou menm tou ki nouvo e ki gade videyo men ki poko janm abòne pa ezite fè sa guys se fason pou nou fè Bon pa gen gè bon kisa kisa wap repwochem la menm panse leta tap gen anfòm wi menm panse leta tap tou pwofite de lapè a poul fè tout sal gen poul fè hein yap di e gang ki pwoblèm e mafya ki pwoblèm bagay bagay matis matis nèt bagay zam nan brèske bal vag m fè mizik sèlman bagay fatra sa yo pap fè anyen pou peyi a yo pa janm fè anyen pou peyi a hein atis m ye wi menm. Eyy gad la boul on vil mesye gade gade gade. Avantaj ki gen matis matis nèt. Lè yon moun ap pale de izo kounya pa pale de bay zam pale de mizik. Pa pale de afè zam pale de mizik eske sa ta vle di izo vle fon poze oubyen izo vle kite dosye zam nan. M poze deja, sak fèm poze deja paske vilaj de dye gen moun kap dirijel epa mwen matisan 2 B gen nèg kap dirijel epa mwen menm matisan 2 A gen nèg kap dirijel epa mwen menm ti sous gen nèg kap dirijel epa mwen menm lajwa gen nèg kap dirijel epa mwen menm matisan 13 matisan 4 6 5 gen moun kap dirijel epa mwen menm menm ke se toujou 5 segond lan sa vle di tout nèg banm respèm antanke yè antanke yon atis Yeah tout nèg tout zòn sa yo gen chèf yo. Sou men nan kè wap tande zòn sa yo ki tout gen chèf pa yo ladann. Men mwen menm m son atis wap wè vilaj de dye depi ap relem atis la. Sak fè sa m pa melanje nan anyen. Depi yon bagay fèt e pa mwen m pa melanje nan anyen. Izo son gwo deklarasyon ou fè la wi izo eske sa vle di tout bagay nèt izo lese tout bagay dèyè epi izo kounya la tourne la page nou jwenn yon lòt izo nan moman la. Wi yon lòt izo l ye paske. Gade 3 dènye mwa yo ou pap wè non izo repete lan anyen sèl sa m just poste nan kay mwen m chita sèl sa ou konnen lè w son gwo atis lè w son gwo atis menm jan avm wè 50 cent nèg sa yo ou pa wè nèg sa yo toujou mas a sekirite se nòmal gen dwa gen gen dwa gon 2 nèg kap banm sekirite mwen m pa kenbe zam gen dwa gon 2 nèg kap banm sekirite paske fò atis gen sekirite. menm jan moun bò lakay mwen ban m enpòtans, yo pap kite anyen mal rive m, sistèm nan pap ka jwenn okazyon pou l manje m, se tout moun Ayiti ki pral pwoteje m nèt ap gon lè, e pa sèl moun bò lakay mwen. M pa kwè sistèm ka manje m. Izo ki pi gwo rèv ou? Pi gwo rèv ou se kisa l ye? Pi gwo rèv mwen? Se wè izo pandan izo pa lan mouvman zam lap fè mizik epi pou yon prezidan k moute ki pa vin pou epa lajan pèp lap vin piye poul pran responsablitel olye poul ankadre izo pou yo kreye bagay pou atis ok pou tout geto nèt poul antre lan tout geto met pwojè lan ti bwa met pwojè delma met pwojè gran ravin met pwojè vilaj de dye tout kote nèt ki gen nèg a zam ilegal. M pa di pou tout nèg depoze zam non Aw depoze zam lapolis la pa tako pou 1 yo touye w ok tout nèg ap fè zam bèbè epi pwojè a antre pou tout moun fonksyone nòmal paske si izo di si esèlvi lage je di m di m pral poze ok m ka chwazi poze pou 1 pandan m poze epi yon nèg ap vin sou mwen kout bal la ap kanonnen m sa m kounya sa wi si si m pa pran zam mwen pou m tire m ap mouri sa pou m fè. M oblije. Wè, e pi gwo rèv mwen sa. Pou leta pran reskonsablite l epi pou tout nèg fè zam yo bèbè epi pou Ayiti mache, pou Izo al jwe nenpòt kote nan peyi a. Gran Avini rele m m al jwe, Tibwa rele m m al jwe, Bèlè rele m m al jwe, Dèlma rele m m al jwe, toutennèt. Yon izo ke anpil moun apresye nan mizik paske mwen menm m konn ale nan pwogram m wè DJ m wè anpil moun ap woule mizik izo e sitou dènye mizik sa ki se mafya lòv mwen wè anpil nèg woule l izo sa ke anpil moun apresye nan mizik kisa ou pral fè izo pou jwenn padon anpil moun ki genyen Komsi problèm ansanm avèw paske gen anpil moun ki tonbe matisan yo di se ou k responsab nan mizik ou jounen jodi a kisa w pral fè ou byen pou w jwenn padon nan men moun sa yo? M pa bezwen pèsòn moun padone m. Vyè ayisyen kòmsi pa gen kapasite, m pap pale de tout non, majorite lan yo pa gen kapasite pou yo fè yon bon analiz, m pa bezwen epadounable men moun sa yo m pral di yo men sa m pral fè pou moun sa yo padone m. Bon moun sa yo pa ka jere tèt yo, yo pa ka dirije tèt yo, fwaye lakay yo yo pa ka dirije l m pral bezwen pou yo padone m non. Map just aji jan m ka aji pou fanatik mwen yo ka plis renmen m paske tout moun gen moun pa yo. Wè ou menm? Kòm se Elprod li gen fanatik pal. Pou travay Elprod ap fè ok lap bay nouvèl bagay sa yo gen moun ki rayil wi eske moun sa yo ka fòse moun sa yo renmenl moun ki pou renmenm yo renmenm deja yeah m pa pral fè anyen pou moun vin renmenm plis moun ki pou renmenm yo renmenm moun ki konprann sistèm nan moun ki konprann reyalite peyi a yap renmenm men moun ki gen bò yo m pral di moun renmenm non m pa bezwen fatra renmenm Izo map poze yon kestyon nap toujou rete nan liy mizik la e nou pap dewoute tou konsènan de Izo ke tout moun te konnen dan le tan men aktyèlman la Izo peyi a TV vrèman lakay an Haiti pwen bolvès kòm. e gen anpil moun ki di si tout nèg ki gen zam yo ta vire zam sa kont sistèm nan eskel pa tap bon pou peyi a Izo. Ki opinyon pa w sou sijè sa a? Nan nan yon pwochèn emisyon, moun ki pou reponn kesyon sa a, m ap mete w an kontak ansanm avè youn nan yo pou reponn kesyon an. Paske kesyon sa a bagay zam, m pa prè pou m reponn li. Pito plis pale de bagay mizik ansanm avè m. Paske gentan gen nèg ki pou reponn kesyon sa a, youn nan chèf yo, youn nan responsab yo. Wè ap ap li pou reponn kesyon sa nan pwochèn emisyon. Pou listwa e pou laverite, pou lemond antye ki pral tande entèvyou sa a, definitivman Izo retire kò l nan mouvman gang. Wi, m pa gen zam nan men m, m pa kenbe zam ankò. N ap gen Izo, Fitplenn, Ze Pekenyo, Ze Pekenyo a se youn nan nèg mwen yo, misye fò anpil. A twazè, n ap gen Satan 2. Mizik sa son mizik komsi ki rèd anpil ki dan anpil a 4 è edmi nap gen izo featuring topson a 6 è non e pa topson non nap gen izo featuring soso a 4 è edmi a 6 è boul nap gen izo featuring diosdy papa gèp nwa Sa w dim la? a 8 è yeah a 8 è di swa nap gen izo mizik sa yo Tv yon lalwa lakay se li tout non Haitipointcom. Medam mesye, nan kad bilten daktyalite sila. Bon, e Wi, e Jimmy san pèdi tan nap rantre avèk enfòmasyon yo, nap rantre dirèkteman avèk dosye sekirite kote nou wè aksyon bandi polisye yo fòfetè pa sivil ame yo kap pèsiste nan plizyè rekwen atravè 10. Departeman jewografik peyi a kote nou wè bandi ak zam ta simen latwoublay nan lokalite Dyèg, komin Petyonvil. Sitwayen nan zòn sila ta eksprime ralbòl yo atravè sosyal medya yo e lakoz gwoup ame yo ki t ap defoule nan zòn sila paralèlman dapre Enfòmasyon nou genyen pou pi piti 4 moun ta pèdi lavi yo anba bal bandi pandan jounen vandredi 6 fevriye 2023 a nan komin Petyonvil selon eleman denfòmasyon ki ta rive jwenn nou ensidan sila yo ki ta pwodwi nan lokalite Diegue, pi presizeman nan zòn Mazuru, apre plizyè vizit sipriz pandan semèn nan, jounen vandredi 10 fevriye a, bandi sila yo ki ta deside fè san koule kote yo rive mete fen nan lavi anviwon 4 moun nan zòn sila an. Idantite moun sa yo ki ta asasine a poko revele men se plizyè abitan nan komin Petyonvil ta kouri Kite kay yo e kite chan lib pou malfra sila yo, n ap raple, nan dat ki te 20 janvye ki sot pase a e pou pi piti 4 polisye tonbe anba bal bandi a zam yo, pi patikilyèman gwoup gang Kraze Baryè k ap dirije pa Vitelom Insikonnu. Si sitiyasyon an te konplike nan nivo Dyèg, se te menm kad figi lan pou moun k ap viv. Nan zòn e Fò Jak, komin Kenskòf ki ta lanse yon SOS lakoz prezans bandi loudman ame ki ta remake nan zòn sila daprè popilasyon an li te anviwon 5 è 20 nan aprè midi kote sivil ame sa yo ta fè iripsyon e tiye epi blese moun ki tap viv nan popilasyon an kanta pou zòn Kenskòf anviwon 2 moun ta pèdi lavi yo yon moun nan e popilasyon sivil lan e yon lòt nan kan e gang yo e e sitwayen ki ta pèdi lavi li e nan mitan popilasyon sivil lan gen e pou non Sonson ensi koni se yon machann bòlèt bandi yo ta koupe tèt li epi ale avèk tèt la aksyon sila rive aprè midi e vandredi 10 e fevriye a nan zòn fò jak. Bon! E mwen menm sa m ap di, Anderson, mwen tande popilasyon an ki mande sekou avèk otorite. Bon, la ankò, bon se popilasyon twonpe li. Paske, mwen menm m t ap tande yon voice kote Vitelòm di, avan asasina Prezidan Jovenel Moïse, Li te konn chita avèk Le Ministre de la Planification actuel, an pala de Ricard Pierre, li te konn chita avèk sdp e li te konn chita avèk Ariel Henry. E li di aprè asasina, yo te konn chita nan otèl El Rancho. Jodi a, ki sa nou poko kapab konprann nan? Mwen te lanse yon apèl, mwen di chak moun, Depiw gen yon otorite, depi w gen yon manm SDP bò lakay ou, se kòmsi ou ta ou gen yon ensekirite ki chita bò lakay ou. Kisa wou kapab konprann jodi a la? Pa rapò avèk jodi a, poukisa popilasyon an yo pa pran desten yo an men, kòmanse dechouke otorite nèg ki nan dan leta, paske a chak nèg, chak nèg ki andan leta, ki nan zòn bò lakay ou, Li reprezante ensekirite, li reprezante yon menas e li reprezante yon danje pou ou. Ariel Henry wè ki rete nan zòn Vivi Michel la e moun Vivi Michel ka di w ki maswife ki ap moute. Tan sèlman anba men ajan Ariel Henry, m pa menm bezwen pale w pou bandi yo. Jodi a, lè w ap gade André Michel e ki genyen dè polisye dèyè do l, bon m pa ka di polisye, m pa konn kiyès yo ye, jodi a, mwen menm lè m fin tande Vitelòm atravè diskou sa, ou vin konprann jodi a pa rapò avèk sa k ap fèt jodi a la. E jodi a nou tout konprann, e sa fè n ap di Vitelòm, si w gen pwoblèm avèk mesye yo, ou konn kote yo ye, mache pran yo kote yo ye a. Ou pa vin ap fè popilasyon viktim. Ou pa vin ap fè popilasyon viktim, men popilasyon tou pral pran responsablite l. Ou pa ka rete menm kote avèk nèg ki te nan zanmitay avèk Vitelòm. Si w di Vitelòm se yon bandi l ye, li di w enben André Michel e te zanmi l, enben Ariel Henry e zanmi l, ou tolere Ariel bò lakay ou, se kòmsi ou, se kòmsi w asepte pou w viv nan menm milye a bandi. Si w dakò André Michel ap viv toupre bò lakay ou, ou dakò Ericka Pierre ap viv bò lakay ou, ebyen ki te nan konivans avèk Vitelòm, ki bay Vitelòm zam pou l te konbat Prezidan Jovenel Moïse, ki dakò pou mete nan sitiyasyon y a, sa vle di ou dakò pou viv menm kote a bandi. Ou dakò pou pa janm anpè. Ebyen zòn pò jak la e la yo dim don kato rete men si don kato rete la bon kòman fè pou jodi a pou pata gen ensekite pou lakay ou mwen lanse apèl la mwen di w depi se nèg ou wè k nan pouvwa avèk Ariel Henry ki rete bò lakay ou si w pa gentan dechouke l lap fè w vin dechouke w Se plan mesye yo sa menm, pou pa viv anpè menm. Paske mesye yo gen yon plan jodi a la, pou wè kòman yon fòs okipasyon ta nan peyi a, men pou l fè li fò l fè, se deyò pou yo kouri pou yo chase. Pou kòmanse ap rele anmwey, pou y ap fè masak tribò pa bò. Mwen, mwen, mwen ap redi yon grenn bagay la ankò. Depi lè m fin tande e, e Vitelòm, lè l di, avan. Asasina Prezidan Jovenel Moïse, Me Akersi konn chita, e l bay lis non yo, epi l di men apre Me Akersi konn chita, jodi a, nenpòt vwayou, nenpòt vagabon, nenpòt delekan sa yo ki nan pouvwa jodi a, ki rete bò lakay ou, depi w wè machin ofisyèl ap rantre bò lakay ou, ou gen de chwa. Si w pa ka degèpi otorite sa, men retire bote a, fò w retire kò w nan zòn nan. Paske pa twò lontan ap gen yon ensekirite nan zòn nan. Pa two lontan, pral genyen sa k rele e w ap kouri kite zòn nan. Pase nèg sa yo pa vin pou lapè. Jodi a, ou wè sa k ap pase e nan zòn e Djerk, gade sa k pase Rijerado, gade sa k ap pase Petyon-Vil la. Paske gen yon ansanm de vwayou jodi a ki te met nan tèt yo apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, enben, enben e te chanpay yo te pral bwè. Men kounya la, men kounya bagay la ka fè kou lama. Bagay la difisil pou moun yo, men tout sa se popilasyon an ki nan tolerans avèk de seri de nèg ki nan konivans avèk gang, mwen menm m di nou sa, pandan si w pa konbat Vitelòm, konbat otorite bò lakay ou, depi w kou chase otorite bò lakay ou a, w ap gen lapè. E se nèg sa yo menm ki mete nou nan ensekite ou koye a. Sa vle di, gon operasyon, men dechouke, depi se otorite bò lakay ou, paske tout se, majorite ladan se grenn 5, Se asasen, se vòlè yo ye, Leonel. Evidamman, nou kapab di, malgre jisteman anons operasyon Tònad 1 ki te anonse pa nimewo 1 pnh la, Frantz Elbé, ebyen sitiyasyon atmosfè ensekirite a kontinye ap vale tèren, kontinye ap fè pale de li sou tout teritwa repiblik la. Notamman depatman Latibonit kote ke nou konnen nan komin Lyankou bandi save yo pa deside bese lè bra. N ap raple ou pandan semèn nan te gen anviwon 6 moun ki rive pèdi lavi yo o nivo komin Lyankou e san oubliye o nivo Vèrèt komin o nivo zòn Vèrèt ankò anviwon 8 moun pèdi lavi yo e nou kapab di nan kad asasinay sila nan kad masak sila genyen yon timoun 10 an yon gansonè 10 an ki arive pèdi lavi l e o nivo Vèrèt o nivo komin Vèrèt. toujou menmman parèyman kote ke anviwon 8 moun pèdi lavi yo sou plas kote ke bandi Savyen deplwaye pou kapab fè egzasyon sou popilasyon an nan kad yon yon kès minisyon ki tap soti kèlke pa pou tal jwenn bandi e Savyen yo ebyen popilasyon an o nivo Vèrèt te arive entèsepte kantite e minisyon sa ebyen sa ki ta pral e swivi de yon atak bandi yo ki ta rive pote ale anvi lavi anviwon e yon dizèn de moun E aksyon bandi yo ta pral kontinye jodi an di yè e vandredi 10 fevriye 2023 a kote o nivo zòn Lil Avwa yon polisye ki t ap mennen pitit li lekòl ta rive atake e sans oubliye o nivo Dèlma 33 o nivo e tantativ de kidnaping sa ki ta ankò ki ta pral abouti avèk e byen blese plizyè moun e Sans oublier sa yo sila yo ki arive pèdi lavi yo. E o nivo komin Kenskòf, medam, mesye, komin Petyonvil, eben plizyè kretyen vivan kont rive pèdi lavi yo e ankò yn fwa, eben kote ke nan finisman jounen yè vandredi a ankò o nivo zòn Tòsèl, Pènye, bandi Vitelòm yo deplwaye chemizèt blan, pye atè, gwo zam nan men e popilasyon ki oblije kraze rak ebyen se nan atmosfè sa a ebyen sitiyasyon peyi a li menm li ye malgre operasyon tònad 1 ki te anonse pa direktè jeneral lapolis la èske direktè jeneral lapolis la se aksyon bandi yo li te predi èske direktè jeneral lapolis la se pòt pawòl bandi yo sa vle di sa l te anonse a se bandi yo ki ta pral fè l e nou plis wè yon reyalite konsa olye ke lapolis la li menm li sanse mete pye l atè. Malgre nou wè gen kèk nominasyon k ap fèt nan Ho Kòmandman Lapolis la, men sa pa abouti ak anyen. N ap raple ou, eben, nouvo direktè depatmantal polis depatman Latibonit la li menm li te rive enstale, eben, e enfòmasyon ta menm fè kwè misye, malgre se yon ansyen militè, enfòmasyon ta menm fè kwè misye se anba raje lè l sot prete sèman, li travèse pou l al lakay li. Men nan ki atmosfè, men nan ki sitiyasyon peyi Dayiti menm li li twouve l nan moman n ap pale la a, kote ke.